Nan moman nap pale a la jwèt la gate efektivman nan Savyen. Chèf gang Luckson deja fè madanm l ak 3 pitit li kite vil la al depoze nan vil Sen Michèl e se sa enfòmasyon yo konfime jounen jodi a la, sòlda yo sanse pete lobo, se gwo zen k pete nan kan èdmi an, pèp la rele viktwa e moun nan kou kanpe dan di, yo di Ti Mari pap moute Ti Mari pap desann, Yo pral pase alenfinitif epi deside mache pran tout bandi. Ki vini bonjou bonswa tout moun, jodia ankò n konekte, nou se Sofia TV 83 map kontan prezante n dènye ifòmasyon sa yo, medam mesye rete la poko depase, tout nouvèl yo se nan bon ti mamit sou chanèl pa w la. Anpil moun bat bravo jounen jodia la kote lapolis arete 4 endividi ki fè pati yon rezo kap pran lajan chèf gang yo pou al achte tenis, fè freshop, izo pran kou e bandi yo tonbe depale, Se lanmò san jou ak Vitelòm ki nan kouri paske bandi yo pale yo bay tout dènye enfòmasyon sou ekip la. Moman n ap pale a la, nou aprann yon tantativ kidnaping ki ta fèt tujo e lapolis devye l, plizyè bandi tonbe nan echanj kout bal la ak lapolis. Pou lenstan genyen tou sa k ap pase nan kabarè Titan 1, bagay yo dejenere, moun a fè ti vi bon, Pote nouvèl la, nou se Sofia TV 83 medam mesye, men enfòmasyon an pou sa kap pase pou kote nap pale a la. Ann ale, tout detay, enfòmasyon yo se pou koulye la, ou konekte pi gwo rezo a Sofia TV 83, si ou poko fè sa sonje abòne ansanm avè n tout detay ak enfòmasyon ap vin jwenn ou sou chanèl la. Ou genyen chèf gang Savyen Luckson Elan ki li menm se responsab baz gang Juif nan Savyen ebyen misye fè madanm ni kite Savyen ak 3 pitit li yo avk li te akonpanye men plis 2 lòt medam yo ebyen yo vin nan bouk Ti Rivyè ebyen nan rue Christophe wi lèw soti bò lekòl mè yo ebyen pou al soti nan rue Sténio Vincent ebyen sa w tande a jeneral la pran fouye telefòn Sade pa di pou nou vle tchwe pou nou tchwe nèg yo pou nou ka sove paske yo di ke yo gen anpil difikilte epi jeneral la ap ba yo gwo presyon epi tandiske li menm lap wè si li kapab sove madanm li lal mete fanmi yo abite ebyen o nivo de ti rivyè latibonit nap avanse ebyen e gen yon tik tok kote ke e djimi ann gade pou nou wè e kote ke e nou pral gade imaj sa. Ebyen nap wè kòman ke bandi yo alèz, bandi yo ki ap kontwole lajan moun, lajan malere e yo menm yo arive pran ebyen nan kad de kidnapin lan. Ebyen mezanmi si nou wè e gade gade pou nou wè kòman ke mesye yo menm yo gen anpil lajan nan men yo mezanmi son faktori lajan kote ke yap kontwole lajan kidnapin ebyen e konsa ke bandi yo menm sanse ap fè la kote ke bandi yo menm mezanmi se lajan lajan moun ke yo menm yo pran jan ke nou sot ap gade la. Epi ke yo menm yo tèlman alèz, menm o nivo de gwoup, yo lage li pou yo ka montre kòman ke yo menm yo fè lajan nan kad dosye kidnapin nan. Wè, men jis yon sekond Fadel, an menm tan tou, jan de videyo sa yo medam mesye nap di nou fò nou pridan anpil tou, paske nou wè bandi sa yo, yo sou tiktok, yo sou tout rezo sosyo, epi se youn nan bagay nou te di w tou, li enpòtan ke mesye sa yo ki gen de paj facebook, de tiktok pou pa di de youtube, nou sipoze fè yon jan pou nou repòte paj sa yo, Yon moun tankou izo paka gen paj sa imoral popilasyon an dwe fon ansòt pou fè fèmen paj sa yo lè w wè mesye sa yo ap fè videyo ap moutre ke yap brè yap bran pil boutèy diven anpil chanpay seri de gwo diven gwo alkòl ou wè lajan kounya la kisa yo voye kòm mesaj yap voye mesaj bay lòt jèn gason lòt jèn fi ki nan pwoblèm ki nan mizè se sa l ye. Donk, nou menm nou menm pèsonèlman m pa deside pataje l yon fason pou m pou nou pa ankouraje sa byenke n ap denonse l men ou menm ki son jèn gason bagay yo difisil pou ou se vre men pa lèse w enpresyone pa bagay sa lè w wè bandi sa yo ap bwè kleren y ap bwè chanpay sa li an se pa vre son se nan yon mond imajinè ke yo ye nan yon mond nan yon mond ilizyon sa vle di ke pann y ap fin bwè kleren an jodi an demen y ap mouri. Donk ou menm jèn gason pran tèt ou paske nap gade ekstrè videyo an Pradel mesye yo moutre yo gen kòb yo gen anpil lajan se vre men lajan sa pou konbyen tan fè wè pa dire se egzakteman sa fè wè pa dire ou menm pito ko pran tanw travay fè sa w gen pou fè an olye ke wal fè jan de bagay sa yo paske viw vrèman limite. Vrèman limite, e m panse l enpòtan paske m pa konn si lòt medya yo pale de pale sa ak mesye yo, men ou menm jèn gason, pa antre nan bagay sa, pa lèse w enpresyone pa yon ti gwoup k ap bwè kleren, k ap moutre w ke yo gen kòb, pandansetan tout sa se bobin. Se yon senaryo, e n ap raple nou, mesye sa yo Ozetazini, swadizan mafya yo, yo souvan moutre w ke y ap mennen, yo gen lajan, donk yo vann yon bagay, yo vann yon mond imajinè. Yo vann yon mond imajinè ou menm pa antre ladan zanmi. Li enpòtan. Lapolis ki li menm ki sot mennen yon operasyon ebyen o nivo de zòn sila kote ke lapolis li menm ki arive ap fè it ebyen o kap ayisyen jodi a lapolis ki entèpele 2 fi de 2 ekòl diferan ebyen ki yo menm ki tap goumen an inifòm sou lakou lekòl Ebyen an efè, yon elèv nan yon lekòl a du centre ville ebyen li te detache e nan kite etablisman pou te kapab rann li nan yon lòt etablisman B ebyen pou yon batay ranje kont yon fi de lekòl B ebyen sa li menm ki te lanse des hostilites ebyen reproches à l'autre e li menm li te fè oze pou ta plase foto e mennaj li sou stati l ebyen sou WhatsApp. Ebyen pou kounya yo gade yo a vu ebyen nan youn nan selil pou fanm o nivo de la grèf di tribinal de pè de kap ayisyen ebyen mezanmi bagay sa vin tounen yon bagay tèt chaje kote ke ti medam yo ap goumen pou gason elèv lekòl kote ke lòt la pran yon foto l mete l di se foto menaje ke l mete sou stati li ebyen sa w tande a la yo goumen ebyen lapolis o kap ayisyen Yo mete yo anba kòd. M panse ke sa a se sa piga n ap di wi se elèv lekòl. Rezo sosyo an. Se menm pwoblèm rezo sosyo sa vle di ke medam yo ap met foto mennaj yo sou pwofil yo sa vle di ke yo finalman yo wè se menm gason an sou 2 pwofil diferan. Eske n tande koze Evradel? Bon sa di ke moun yo medam yo pa jwe sa vle di ke ti moun yo konn koman jenès la li menm li ye li pa responsab kote ke lap mete foto mennaj li ebyen lè lòt la li menm li wè se foto mennaj li met sou li ebyen sa w tande a la li aranje l avèk yon lòt ebyen yo ale batay ebyen e daprè e sa. Jimmy, Li sot. N ap rale rapido presto Jimmy, n ap di w ke nan minit sa ke n ap pale la, ebyen n ap di w ke dènyè è gen inite espesyalize polis nasyonal ki ap mennen aktyèlman la yon operasyon miskle a Kabarè, a Sous Matla, a Lafito epi nan vilaj kontigu a La Minoterie d'Haiti ki okipe depi dè semèn pa dè gang a izo. Ebyen blende yo ki te tante deloje yo a kou de rafal dam otomatik ebyen endividi yo auprès de la population. Plusieurs bandits ont été mortellement blessés et la police est de plus en plus déterminée à poursuivre ces illégaux qui a semé les, les deuils au sein de la famille haïtienne. Et eh bien, tout le monde connaît que ça qui a passé sur le national là, eh bien, bandits qui a volé camion, il a violé femmes et puis déjà massacré et plus de dizaines dizaine de monde dans cabaret. Ebyen yo bloke depi dè mwa e tout aktivite ekonomik alòske dè kontrebandye ki on pèdi lè pwany o nivo de la dwann ebyen ki pwobableman finanse ebyen dezòd sa nan zòn Kanaran ki manipile opinyon ki fè sikile sou rezo sosyal yo non avèk pèsonalite ki yo menm ki pa gen anyen pou wè avèk teworis epi e bizaman non ke yo menm yo ap site nan afè yo yo menm yo tou viktim nan kad blokaj wout nasyonal la. Ebyen malgre tou lapolis nasyonal ki ap fè yon bon travay nan minit sa inite spesyalize yo jire pou yo pasifye Kanaran jiska Kabarè ebyen kòm premyè etap de yon plan byen konstwi ebyen pa lè wo responsab de sèt enstitisyon ebyen lèzòm dafè son lè vrè viktim de se blokaj de Kanaran ebyen sa ki ap souke de prè ou de lwen ebyen bandi yo yo menm yo. genyen kont pou yo kapab rann ebyen si pa gen anyen ki arete pou kapab arete mach istwa sa Kanaan dwe fè pati di pase ebyen e konsa ke yo menm yo fèl ebyen nap di w ke nan minit ke nap pale la ebyen wout nan nasyonal la kote ke mezanmi pou yon moun pase Kanaan ebyen te gen kèk nèg nan cha blende ko ki te an konivans ansanm avèk mesye yo paske pou yo travèse w se anpil kòb Kanaan te vin tounen yon dezè. Ebyen nap di w ke lapolis pandan minit ke nap fè la fòk nou di w ke depi yè lame dayiti mete pye li ebyen o nivo de Kanaan ebyen kounya la ebyen nap di w dènyè è ebyen inite spesyalize polis nasyonal la ki yo menm ki ap mennen kounya yon operasyon miskle a Kabarè a Sous Matla a Lapito e vilaj E kon e ti guy a la minotri d'Haiti ki okupe depi dè semèn pa dè gang a izo enben nap doke. A donk nou di nou aprann gen moun gen ta deja gen bandi ki tonbe deja e pral daprè sa n konprann. Wi wi nan minit ke nap pale la gen anpil bandi ki yo menm ki. tonbe ebyen nap dwe wè nan minit sa se popilasyon an li menm ki bouke tou paske pou yon moun ou pase la depi byen de tan la moun paka al pòtprens paske ou gen yon gwoup kadaran kap bay pwoblèm ou gen gwoup gang savyen ki ap bay pwoblèm ou gen tou lòt gwoup kokorat san ras ki li menm ki ap bay pwoblèm pandan ke nap pale la pa bliye ke ou sou yon afè bon ti vi ebyen gen yon moun yo fèk sot. anlve aprèmidi a la nan ri Oturgeau non lwen di kabinè 2 ansyen minis Bertho Dorcé. Omwens 3 veyikil sot enplike nan kad rap sa a ke yo fè a ebyen kote ke se yon òm e viktim lan se yon gason ke li ye ebyen katye Turgeau ebyen li devyen sè dènye tan yon zòn a risk kote ke e la ke malfra yo menm yo sanse ap Bèl lapli e le bon tan ebyen o nivo de Turjo ebyen zòn sa se yon zòn kote ke e lapolis avèk lòt moun yo menm yo ta sipoze ap pran e sa pou yo kapab veye bandi sa yo nap retounen lakay nou. Ebyen enfòmasyon ki sanse ap domine aktyalite a nou prale o nivo de e komin Lyankou nan depatman latibonit ebyen E kote ke nan moman ke nap pale la ebyen gen moun Sanaran ki anba kabann ebyen yo kache lapolis ap fè travay yo ansanm avèk bandi yo ebyen nap diw ke gen anpil bandi ki tonbe nan minit ke nap pale la avni kote ke anpil moun nan komin Lyankou yo wete chapo e devan tout pitit latibonit sitou sila yo ki toujou fè wout ponsonde a mibalè ebyen zòn Lyankou ap bloke nèt an tout. e rapwen, ebyen pasaj la ap enpratikab sof pou cha lapolis ak ijans. Nenpòt moun ki jwenn chans jwenn yon enkoni sou zòn Lyankou-a dwe gen kat li epi l ap fouye tout sa l pote san okenn moun pa touche afè l. Tout moun savyen ki nan zòn nan prepare nou o ka. e frè nou yo atake nou ebyen e pou ke se e li kap toujou pi bon ebyen sou en kounye ebyen dènye jou sa yo pou evite e zòn sa yo ebyen ala gè kòm ala gè ebyen popilasyon bouke ebyen depi se moun lyankou e savyen e ki abite lyankou e moun lyankou yo di ke yo bouke paske se moun sa yo kap rele sitou e nou tout te gen yon baz se izo izo a li menm se yon gwo bandi ebyen se misye ki li menm ki ta pran moun nan zòn. E pon ewo, kote ki gen pon ewa, ebyen se li menm li sanse achte moun yo lajan kontan, ebyen yo tout nèt yo vin tounen antèn pou gwoup gang sa yo ki sanse ap teworize popilasyon ayisyèn nan pou n kapab avanse n ap di w genyen jeneral Luckson Elan ki se chèf baz Gran Grif la ebyen mezanmi ki li menm li soti Savyen ak madanm li ebyen yo kite Savyen ebyen misye antre avèk 3 timoun akonpanye plis 2 lòt fanm. Se li menm li genyen epi yo vin abite nan bouk ti rivyè nan ri kristòf wi lèw soti lekòl mè yo ebyen pou al soti nan ri stenyo e vensan ebyen daprè sa anpil moun di ebyen misye tap e jeneral e likson ki li menm ki tap fouye telefòn sòlda yo ebyen sòlda yo menm yo lage enfòmasyon yo di ke e chèf gang nan. Li ap wè si l te ka sove tèt li tandiske se li menm ki ap di yo epi yo kapab fè moun yo anpil mal kote ke si n ap gade anba pla pye moun kote ke nèg yo ap boule y ap mande anpil kòb ebyen n ap di w ke gen anpil moun ki yo menm se menm bandi yo ki ap bay enfòmasyon kote ke yo di ebyen Luckson ebyen misye se yon kriminèl paske li menm li ap fè yon travay bouske avèk gwo zam epi li menm li kenbe tout lajan l pou fanmi ebyen yo kounye a yo twouve ke sa vyen raz pou yo. Ebyen se lòt bò ale paske yo di si yap mouri ebyen Luckson di yo menm yap mouri madanm li a pitit li dwe viv ebyen nou prale pou nal koute ebyen ansyen e ansyen e prezidan e chanm depite a ki li menm ki tap pale de sanksyon kanadyèn Gary Bodeau li di ke m pa otorize okenn patikilye ni enstitisyon pou yo pran lapawòl nan non mwen. Ebyen sanksyone pa le Kanada pou son prezime soutyen finansye e operasyonèl ilisit ebyen avèk gang ame yo, ansyen depite Gary Bodeau li menm li vle pale klè kan o zini o antite ki yo menm yo di yo pral angaje yo pou yo prann la pawòl nan non li ebyen il saji de son kabinè davoka e lè e kominikasyon pwovnan du e biwo de son sekretarya politik ebyen pare pèsonn moun ki otorize pou yo pran la pawòl. et non moins sous peine de poursuite judiciaire eh bien, déclare le secrétariat de l'ex-président de la Chambre des députés Gary Bourdeau à travers une note qui eh bien, date 14 mars 2023. Donc, copie a été acheminé eh bien, avec la presse. Eh bien, aucune institution de quelque et eh, nature, et eh bien que ce soit, et pas habilité pour capable prendre la parole, non, non, moins ni, et eh, pour capable engager sous quelque forme, que ce soit à continuer des documents portant la signature de Garibodo, et eh bien, il y a que les prises de position à travers mon cabinet d'avocats et les communications émanant du secrétariat de l'ex president de la chambre portant sur ma signature ki ap angaje m ebyen pou tout lòt kominikasyon ki pa konsène m ebyen suivi e platfòm nimerik mwen yo sètifye konkli e la note ebyen pou fè relasyon prezime avèk dè gang an Ayiti ebyen gouvènman Justin Trudoy yo entèdi Gary Boudon pou l kapab foule sòl a, Ottawa a egalman pwosede o jèl dè byen ki lorè detni su son teritwa, aydi ke Gary Bodeau gen byen la, eben blan di monchè Gary Bodeau ou pap kapab jwenn byen sa yo, ebe byen sa yo gen anpil moun ki swete pou ke byen yo, yo ta remèt avèk gouvènman ki ap vin la, oubyen remèt pèp ayisyen an. Ebyen genyen e sa yo ke nèg yo yo eseye e fè e sou do popilasyon an. Nou ap avanse nan menm kad enfòmasyon ki sanse ap domine aktyalite a o nivo de peyi Dayiti genyen e polisye genyen tou e polisye yo nap di w e kote ke genyen polisye sendike yo ki reklame yon mwa daryere de salè e 2 mwa ebyen sou kat debi yo. Ebyen Ayiti, polisye ki sendike yo, yo reklame yon mwa daryere de salè epi 2 mwa sou la kat de debi. Polisye yo ki pa resevwa ebyen salè e mwa fevriye epi 2 mwa aryere sou kat debi yo, se sa ke responsab Synapoha ki se sendika nasyonal dè polisye ayisyen atravè yon nòt ki date nan dat 12 mas 2023. Òganizasyon sendikal la li mande avèk otorite konsène yo pou yo menm. et yo est capable de faire nécessité et eh bien envie de régulariser des eh situations qui compliquée avantage et eh bien quotidien et agents PNHO et bien comité central Sinapoa yo dit que indigné par rapport avec comportement jugé irresponsable de l'État Aïtien par rapport avèk trikman infligè pou polisye nan yon kontèks ekonomik difisil kote ke yo menm yo sanse ap sakrifye yo pou yo kapab garanti yon minimòm de klima de sekirite. Ebyen responsab Sendika Nasyonal Polisye Ayisyen yo mande avèk otorite etatik yo pou yo pran responsablite yo fas avèk manm enstitisyon polisyè la. e peyi kote ke ajan polisye yo menm yo trete yo an paran pov. An giz de konklizyon, òganizasyon sendika la li egzòte dirijan enstisyon polisyè la pou yo kapab pran tout dispozisyon nesesè pou yo pèmèt avèk polisye yo resevwa regilyèman salè yo ensi ke lè frè depoze su la kat de debi, men e konsa ke responsab yo menm yo eseye pale. Na prale rapid epou nou fè suivi pou nou ke gen anpil. Jis yon segond, nou gen plizyè moun ki ekri nou medam mesye pa rapò a kesyon bato kanadyen an, bato kanada pou kounya la gen plizyè moun ki dim ke yo pa wè bato a, yo pa konn ki sak rive a bato a eske se ale yo ale men senpleman nou wè gen plizyè moun ki di nou ke yo pa konn sak rive eske sa yo te vin fè a yo fèl, sekirite yo te vin bay la yo bay li. Ou sa yo te vin pran yo pran nou pa konnen men gen anpil moun ki di nou yo menm yo pa wè bato wa medan mesye m pa konn ou menm si ou gen chans ki nan zòn nan evidaman nap di w pridan anpil hein pridan anpil eske nou ta gen ide eske nou ta wè bato sa epi nou pa wè gen yon nòt ki sòti de fason ofisyèl tou e pradèl ki ta di ke bato wa kite. Nou pa wè sa, men senpleman, jan nou di l, gen plizyè moun ki di nou ke yo pa gen yon ide, yo pa wè bato a. Donk, se ka menm sere. M panse ke dan lè jou a veni, nou pral eseye fè plis demach sou sa pou n konnen sou kesyon bato. Pandan n ap pale de bato, Pradel, m panse fò n ta tou touche dosye Lafrans lan ki di ke yo menm, yo p ap voye militè ann Ayiti. Se ka menm yon lòt dosye enpòtan. Wi nap kontinye nan menm kad enfòmasyon yo ebyen jan ke nou konnen li ebyen gen anpil peyi ki yo menm ki ap rale kò yo ebyen nan menm kad dosye sila yo kote ke nou raple nou e kote ke gen anpil sitwayen ki yo menm ki te genyen pozisyon yo sitou nou konnen ke peyi ki di yo menm yo se zanmi e peyi dayiti ebyen yo ap woule nou nan farin gen kanada etazini ki li menm ki te montre ke yo menm. Yo sanse vle pote sipò yo ansanm avèk Ayisyen ki nan anpil difikilte. Ebyen si ke nou konnen o nivo de responsab nan emisfè oksidantal la, o nivo de Etazini ki anonse ke yo pral genyen 50 dirijan ke yo menm yo pral genyen lis yo, yo pral mete deyò, ebyen n ap di w ke o nivo de. e plizyè lòt peyi kote ke ebyen vyolan li menm li pa akòde ebyen na prale dirèkteman o nivo de peyi la Frans ki li menm ki genyen pozisyon pa li ebyen fransè yo ki yo menm se dènye jou ebyen se tanzantan kote ke yo menm yo di ke yo pa nan zafè de ke yo pral voye ebyen pyès militè ebyen o nivo de peyi dayiti kote ke yo menm yo sanse. pale ebyen nan menm kad enfòmasyon yo ebyen yo di ke yo menm yo pap voye pèsòn moun ebyen o nivo de peyi dayiti oken sòlda ni polisye ne sera deplwaye pou lite kont les gangs armes nan peyi dayiti ebyen se deklarasyon anbasadè la frans ki akredite nan pòtoprens la li menm li fèl di ke ayiti dwe konte sou fòs nasyonal li poul kapab debarasel de ganstè a sot de fabrice mourier. gen diplomat fransè a ki te pwofite pou kapab reyafime angajman peyi li pou yo kapab ede lapolis a se pwokire dekipman pou kapab konbat band ame yo ebyen se deklarasyon anbasadè Fabrice Morier li menm li te fè ebyen nan menm kad dosye sila. Jis yon segond medam mesye, pandan se tan bon mwen menm m konnen ke nou menm ki sou forum nan gen anpil nan nou ki ki yon ti jan divize sou dosye Ayiti an lan kesyon voye yon twoup pa voye yon twoup ebyen la vwala ke nou wè jisteman ebyen diplomat franse an di w ke li menm pa gen oken sòlda ni polisye ki pral mete pye yo sou sòl peyi Dayiti an evidaman nou tout nou konn anje yo nou ton nou tout nou konn posibilite pou mesye sa yo mouri bon nou konn sa deja men kounye a la kòman w konprann sa medam mesye. Kòman w konprann sa, paske pa bliye ke pandan n ap pale la, nou gen Lafrik, Lafrik okonplè la, plizyè peyi nan kontinan Afrik lan, se mete y ap mete Lafrans deyò. Nou konnen ke jodi a la, Lafrans anrichi tèt li, tout richès Lafrik, eskize m Lafrans, li fè l sou do Lafrik, pou pa di sou do nou menm Ayisyen. Ebyen jodi a la, vwala ke lè choz chanj. M pa konn si nou konprann sa k ap pase la, o pwendvi jewopolitik, lè choz kat la kòmanse ap rebat la. Lafrik se revèy, Afrik ap reveye l tout bon la medam mesye, pandan ke nou menm nap dòmi, pandan ke yon gwoup nan nou ap dòmi medam mesye, pandan ke afriken yo ap mete lafrans deyò, ap mete plizyè lòt peyi deyò, ebyen nou menm nap mande pou fòs etranje antre an Ayiti. Men yo menm yo di yo pap mete pye, paske Yo pa gon enterè fondamantal. Epi nou tap pale avèk yon ekspè egalman Pradel, misye di nou medam mesye nou wè dosye Ikrèn, la Risi, Ikrèn nan dosye sa sanble til ke gen anpil ekspè, gen anpil antreprenè ameriken ki gentan envèsti an Ikrèn, ki gentan achte anpil tè. Se youn nan rezon ki fè ke w wè Lèzetazini bò kote pa yo ap defann Ikrèn konsa. Yo p ap defann Ikrèn paske yo sousye yo de popilasyon an. Nou t ap di ke Lèzetazini ap defann Ikrèn paske yo gen menm koulè avèk yo, yo gen zye ble. Bon, petèt sa gon ti, gon gon pousantaj, petèt. Men vrè rezon an se paske gen plizyè Ameriken ki gentan achte anpil tè nan peyi Ikrèn. Pa bliye ke Ikrèn se youn nan peyi ki trè zenpòtan nan zafè sereyal. Donk, medam mesye. Ouvri zye nou epi pou kesyon Ayiti an jan nou di l mesye dam mwen map tou ba konseye nou pa al vann vye bout tè nou peyizan pa vann tè w kenbe l la frè m kenbe l la paske nou wè se konsa yo itilize l se strateji sa yo fè kòm yo pa ka antre yap achte tè nan men peyizan e a bon pri enpòtan wi frè pam. Et bien, la date 15 mars 2023, il y a un centre d'analyse et de recherche en droit de l'homme et cadre qui lui-même qui publie un communiqué qui date le 13 mars 2023 nous dénonçons décaissement 1,2 million de dollars américains pour achat de matériel destiné à la police pour capable lutter contre insécurité et kidnapping, mais qui pas jamais livré des cadre également exiger que lumière soit faite et eh bien, sous le de Village de Dieu et de Liancourt. Et eh bien, en réponse, ambassadeur Léon Charles, ancien directeur police nationale et actuel représentant d'Haïti à l'Organisation des États américains, OEA, lui confirmé que matériel était livré. Mais eh cependant, cadre demandé à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, et bien, pour capable faire une vérification sur place concernant ces 1,2 millions de dollars de matériel et demander également à l'unité de lutte contre la corruption ULCC pour enquêter sous question ça. En outre, eh bien, cadre, il faut appel avec ancien directeur de police là, M. Léon Charles, et quant à ancien directeur général de la police, eh bien, il a eu occasion pour faire lumière, et eh bien, sous canage, Village de Dieu epi pou l fikse responsabilite li yo. Ebyen cad estime ke la sekirite an Ayiti sè totalman degrade avèk dè zanlèvman rekò an 2021 epi anpil polisye ki ansasine an 2022 e an 2023. Ebyen n ap di ke ebyen cad li menm li mande avèk ULCC ebyen pou yo menm yo kapab al chache Kote 1.2 milyon dola ke yo te ba rès lapolis la kote ke Léon Charles li menm li ta di ke ebyen materyèl sa yo menm yo te dispoze e disponib ansanm avèk lapolis. Kad operasyon Tònad la kap rapousib sou tout peyi a nan lide pou bay repons ak divès zak malonèt bandi yo ki vle teyorize popilasyon an epi atake materyèl lapolis ak pran polisye pou sib yo, Divès operasyon deja mennen pou rive demantle tout rezo gang yo sou tout tèritwa nasyonal la. Nan sans sa a, plizyè endividi jwenn arestasyon yo. Bervly Servius, Imelda Servius, Tenor Céus, Mario Joseph, Jefferson Ceinture, se non 5 endividi sa yo lapolis ansanm ak pakè nan vil Sen Mak rive mete anba kòd wikenn ki sot pase a nan zòn Lyankou, depatman Latibonit. Endividi sa yo jwe wòl antèn pou bandi Gran Grif nan moman lapolis ap mennen operasyon. Selon enfòmasyon Mèt Venson François, chèf pakè Senmak la kominike, Mario Joseph, alyas Pouchon, se youn nan prezime bandi ki gen men l tranpe nan lanmò 6 polisye bandi Savyen yo te asasinen nan dat 25 janvye ki sot pase a nan kad yon entèvansyon. N ap raple, seri arestasyon sa yo rive fèt suit a enstriksyon kòmandan an chèf la Frantz Elbé te pase ak tout responsab jiridiksyon polis yo pou mete an branl divès operasyon pou kontre kare tout aksyon gang yo. Nan sans sa a, divès chanjman kòmandan te opere nan nivo direksyon depatmantal polis la nan Latibonit. Pou rann pi efikas operasyon yo, Wo Kòmandman pnh la ranfòse Direksyon Depatmantal la nan founi li materyèl ak ekipman nesesè pou kontinye lite kont gang Savyen an.